Mwen genyen yon òganizasyon ki rele EMNA ki vin envite m nan yon manifestasyon ki ap fèt 22 dawout ye an. Li mande mwen pou m patisipe avè yo, avèk tout ekip mwen, yo menm pou yo ka vin patisipe avè m paske mwen te lanse yon manifestasyon 26 dawout. Mwen di yo ke mwen pa konn al nan manifestasyon moun, yo di m DG ou pa gen pwoblèm, ou mèt vini paske se menm revandikasyon ke w ap fè avè nou, se ensekirite, lavi chè, gaz, tout bagay sa yo. Se tout moun ki pa kapab ankò, paske ou t ap revandike li, ou gen menm dwa avèk tout moun tou pou akonpanye nou. Mwen te deside avèk ekip mwen, mwen pa t desann Channmas. Yo di mwen lè yo rive Kafou Ayopò, y ap fè m konnen. Lè yo rive Kafou Ayopò, yo di m ke yo rive mwen mèt parèt. Mwen di m mèt vini, yo di m wi. Vrèman, mwen desann Kafou Ayopò avèk ekip mwen. Mwen t avèk tout ekip mwen yo, mwen wè gen yon mouvman ki fèt mesye kafou peyan yo, baz Kamewoun, epi mwen di mesye m yo konsa nou konn sa k genyen, an n pase devan, paske m pap rete dèyè a, m ap pase devan pou m ale. Epi Kilik di konsa. Gade jodi a, nou te anfas Magalie, Magalie te anfas nou, men Magalie nan manifestasyon la patisipe avè nou. Epi m kontinye mache pi vit, m al kanpe bò bò ponp nasyonal la ki nan 30 lan, nan Dèlma 30. Epi tout ekip mwen yo antoure m, yo mete m nan mitan. Epi moun y ap pale. Sa ki fè m mal la, Paske tout moun ki vin agrese m yo, se son de moun mwen konnen gen ladan yo m leve avè yo. M konn tout. Tout se nèg Bèlè, tout se nèg Kafou Peyan. Epi gen youn ladan l ki di, wi, ou pran lajan sesi, m pa t janm reponn. Epi mwen di mesye kafe m yo, paske tout avèk mayo wouj Montana sou yo. Epi m vire m pase bò machin Idmo an, m al kanpe bò kot machin Idmo an. Lè m wè yo kontinye ap pale toujou, epi m fè youn nan mesye m yo konsa, m di m ap vire m ap moute machin Idmo an. Vrèman, mwen vire mwen moute machin Idmo an, epi yo toujou ap di dè slogan. Epi mwen wè moun yo pran l, yo fè l fè on pakèt tole. Paske moun ki te nan lari yo, tout moun konnen yo, se son dè moun ki te siyen akò 11 septanm avèk Ariel. Yo te siyen akò 11 septanm, yo pat jwenn anyen, se sak fè yo nan lari a jodi a. Yè se pa moun ki te met pèp la deyò. Ekip moun sa yo fè vi yo yap fè manifestasyon yo pat janm ka reyalize rèv yo. Yè pèp la te santi yo bouke, pèp la te deside pou l pran lari. Si n ap revandike, tout moun ap revandike lavi chè, tout bagay. Pa yon kesyon de ti kleng! Sa k fè sa? Ekip ki te nan lari a, se pa ti sdp, tout ekip la ki te nan lari. Mwen menm. Mwen se pitit tè a, mwen se sèl moun ki kòmanse fè manifestasyon kont Ariel Henry depi lè Ariel Henry moute. Se sèl mwen ki te nan lari a. M pa t janm gen moun avè m. Premye moun ki kòmanse manifestasyon nan lari a rele m kolabore avèk tout ekip mwen. Yo fè tout sa pou yo fè. Jodi a gon ekip moun ki pran sa, yo ap fè tole avè l, yo bezwen fè yit. Yap chèche yit bon di yo byen sa konn rive dan tout la grand fami politik avoka pèp la menm pèp li a menm avoka pèp la lale nan manifestasyon yo kouri dèyèl yo menm bat li yo manke tiyel mwen gen pitit desalin Lidè pitit Desalin nan, yo konn kouri dèyè l. Nou gen on pakèt prezidan Mateli, èks prezidan peyi a, l al kote yo kouri dèyè l. Yo mande l pou l pa. M ta renmen konnen kòman fè se Magalie Habitant, pèmèt mwen di yo sa, yo pè m. M se pitit geto a menm jan avè yo, m pa pè. Se pa sa pou yo fè m fè bak, m p ap fè bak. Yo menm agrese ekip mwen yo. Yo di ke mwen te voye moun ale pou al tire moun. Jamais de ma vie. Magalie pa gen tanperaman sa a. Mwen pa janm gen tanperaman vyolans. M pa janm vyolan. M poko janm fè sa. Paske m ap di yo, ou wè kote m kòmanse a la a, pa gen moun ki ka fè m fè bak. map avanse pou pi devan ou wè manifestasyon yo pou 26 a poum pa fèl se sak fè yo fè sa mwen fèk kare ap fè manifestasyon m 26 26 m pral pile beton an toujou paske yè sa yè a pat pou mwen l te ye se sak fè moun ki te envitem nan manifestasyon yo se sak fè yo voye papye yo yo sòti nòt yo. Pou yo di ke sak fèt la li fè yo mal paske se pa mwen Arnel Belizaire ki Arnel Belizaire lap fè manifestasyon m pa janm patisipe ladann m pa konn patisipe nan manifestasyon moun jodi a moun sa yo k nan lari yo ka kite sa pou Kilik Babas paske se yo k pat siyen akò 11 septanm mesye prizonye politik yo Kòman m te ka di Mèt Kalèb Jan Batis? Kòman m te ka di ankò ke Fanmi Lavalas? M pa, m pa Lavalas, m p ap janm Lavalas. Fanmi Lavalas ki pa t siyen akò 11 septanm, avèk tando lòt pati politik ki pa t siyen akò 11 septanm. Moun sa yo jodi a k nan lari a la a, y ap blo, blofe pèp la. Yo te nan siyen akò avèk Ariel, se paske bagay la pa bon pou yo, jodi a yo pran lari. Yo gen kèk jou y ap foule beton, yo pa janm fè resèt. Yè pèp la te deside. li pran lari. Paske pèp la santi l pa kapab ankò, se pa moun ki met pèp la deyò. Se pèp la ki deside pou l pran lari. Paske m wè anpil moun pran sa, y ap di yo bat Magalie, yo ba m souflèt, yo ba m sesi. Epi, m pa gen moun ki menm touche menm zong menm pou m te ka di yon militan te touche m, li te ban m kou. Jodi a, tout sa y ap di de mwen, ke m tande se ekip mwen, mwen te voye al tire moun, ni de prè, ni de lwen. Yo fè 5 an y ap sal imaj mwen. Yo fè 5 an y ap detui karaktè m menm jan yo te fè pou Prezidan Jovenel Moïse pou jiskaske yo asasinen m. M pa ka pè. Se nan geto m sòti menm jan avè yo m pa ka pè. M p ap janm pè. Se batay m ap batay nan politik fòk ou atann a tout bagay sa yo. Se vanse m ap vanse. 26 dawout m ap nan lari a pi rèd. Se mwen kap fèl, se mwen ki te lansel. Map nan lari a, m pral pile beton an, map kontinye rele anmwey, aba lavi chè, aba ensekirite, aba kidnapin, aba tout sak pa bon nan peyi a. Paske se mwen ki te kòmanse fèl depi okòmansman jiska mètnan, m pap janm lage sa. Pa gen moun ki ka m fè m pè, m pap pè. Bon, m pa ka pè. Si w wè Arnel Belizaire ki te Arnel Belizaire, ki sòti anndan geto, k toujou ap pale de geto, yo te ka asasinen l. Yo ba l tout katouch sa yo, Bondye voye l tounen, l pa mouri. M pa bezwen di w mwen menm jodi a, Arnel Belizaire fèk ka ap fè politik. Mwen menm, kont sa k gen la, dat y ap atake m, m ap kontinye fè l. Paske, m toujou kanpe bò sa ki pi mal yo, ki menm jan avè m. Paske m se yon pitit sòyèt mwen ye, nan geto m sòti. Manman m te konn ap vann sirèt. Manman m te konn ap vann sigarèt pou l te mete nou kat lekòl, pou l te fè edikasyon nou. Jodi a gen ladan yo la gen youn ki avoka, gen youn ki fè syans kontab, l ap travay nan ministè komès. Gen youn ki avoka, l ap travay pou, ou wè manman m redi pou l mete nou la jodi a kote nou ye a. Se pitit Sorat mwen, m p ap janm sispann goumen. M fèk karab batay. M p ap fè bak. Vanse map vanse. Banm di w. Mesye pa gen moun ki tire sou militan. Se yon bagay ki te byen detèmine. Se yon bagay ki te byen òganize pou yo te fè l. Nan 38, yo gen 4 moun ki mouri anndan 38. Gen yon timoun 13 an ki pran bal, Pandan manman ap bwotre. Lè nèg yo ap fè afòtman bal anndan 38, gen 4 moun ki mouri anndan 38. Gen 7 machin ki boule. Yo gen konbyen kay yo boule anndan 38. Ke mwen menm, m pa konn sa ni de prè ni de lwen, se pandan m lakay mwen, y ap di men dega k fèt nan 38. Yo te prepare sa, s on bagay ki byen prepare. Yo te byen òganize sa. Pou yo te fèl. Ou konprann sa map di w? Se nan tire anndan an. M di w gon dam ki fèt vin ret ki vin an vakans nan zòn nan, dam nan pran yon bal li mouri. Dam nan pa konn anyen, li lakay li. Yon timoun 13 an m di w. 13 an wi, ki pran yon bal. Li lè li tan. Jodi a pou nou pap pwoche vye bagay sa yo, vye vyolans sa yo ki pap mennen nou pyès kote, vye van divizyon sa yo paske nou tout se pitit tè a nou ye. Pa gen kesyon de ni ti Pyè ni ti Jak paske nou tout ap soufri la. Gade m la jodi a la, menm gaz m oblije fèmen stidyo m paske m pa ka jwenn gaz pou m fonksyone. Men la m pral fèmen l paske m pa ka jwenn gaz. Atè li vann 1500 goud on galon dyezèl. Èske se pa nou tout k ap viktim la a? Men lekòl pral ouvri, gen paran k poko menm konn kòman li pral voye pitit li lekòl. Gen lane yo di y ap voye timoun nan an janvye, menm lè yo di y ap voye l an janvye a, li p ap ka jwenn mwayen vrèman pou l voye pitit li lekòl. Se tout moun ki viktim. M pa wè la jodi a, entèl ka pran lari, entèl pa ka pran lari. Ki koze sa a? Lè Dessalines t ap T ap pran lendepandans, li te pran l pou tout moun nan peyi a nèt an jeneral. Li pa t pran l pou yon ti gwoup moun. Se devwa m, se dwa m pou m revandike dwa m mwen menm, menm jan a tout moun. Pou manifestasyon 26 ou anonse a, yè te genyen mobilizasyon prèske nan tout peyi a. Èske ou menm avèk òganizasyon ke ou menm w ap dirije an, nou prevwa fè menm mouvman sa yo nan tout peyi a, tankou l te ye yè? Non sa m pa ka reponn ou kesyon sa. Mwen menm mwen te lanse manifestasyon 26 avan mwen te di sa prèske depi le 27 jiyè m te lanse manifestasyon 26 sa. Men nan nap toujou fè l. M pap fè bak. M pap fè bak. Men poukisa ou panse atak sible sa yo kont ou menm nan manifestasyon an si ou di yo te envite w? Ou gen dwa tou yo, m pa ka di sa. M te gen dwa di yo yo te envite m, pou yo te soti pou yo te ka blaze m, oubyen pou yo te ka fè buzz. Yo t ap chèche buzz. Paske se e la wi, e nan biznis mwen yo vin envite m wi. Se envite yo te vin envite m. Ou konprann sa m ap di w? Oubyen yo t ap chèche, yo te bezwen. yap chèche yo ta yo t anvi fè it oubyen yo t anvi fè buzz ki fè yo fè l konn sa map di w oubyen tou gen de moun ki egri de ou menm tou ou gen dwa rete la yon moun egri de ou menm gen dwa gen moun ki egri tou ke m pa konnen chans mwen m gen plis moun ki renmen m ke moun ki pa renmen m. Yo a moun yo di, m tande sèten ladan yo di kòmsi ou te nan phtk ou te nan pouvwa tou donk ou pa ka. Yes Gen ladan yo la tou. Se yok met peyi a etal ye a nan boule tout te nan sdp tout tal siyen akò avek ariel 11 septanm tout tal siyen akò avek ariel 11 septanm se yo tou nan boule nan kraze brize te lòk peyi a pandan 3 mwa se menm bagay sa yo jodia la mwen tap tande Brh prezidan brh la Gouvènè a Gouvènè a tap dil tou Se menm lòk la jodi a ki mete nou la Se menm yo menm tou k kraze peyi a Se yo k kraze peyi a Yo te nan sdp Sak fè w konnen jodi a yo pran lari a tou Yo nan gou Yo te nan pouvwa sa wi Se paske yo pa jwenn zo Kantite zo yo te bezwen avèk zèb pou yo te met nan bouch yo a Yo pa jwenn li Kounye a yap blofe pèp la yo pran lari. Bon, m te nan pouvwa, yo te di lè prezidan Jovenel Moïse ale, ap gen sekirite, lavi chè ap kaba, chomaj ap bese, li vin 4 fwa san plis sou prezidan Jovenel Moïse. Kiyès ki gen tò, kiyès ki gen rezon? Jodi a se yo menm. Se yo k kontinye ap kraze brize, k pa vle moun, lòt moun revandike. Pa gen sa. Se Ayisyèn mwen ye, m nan peyi m. Fòk mwen revandike, fòk mwen pale. Pa gen moun ki ka met mizo nan bouch mwen. Se lè m mouri m pap pale.